Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm vwasi la vwa ke vous adore ecoute nap antre direkteman nan ti rivyè gen yon chèf de gang ki tonbe jan nou toujou di sa manje ou renmen se ladann lajan ou gaspiye si w renmen manje tonm tonm brother ebyen m pap ba w manti wap genyen anpil lajan kap gaspiye nan tonmtonm, se konsa pwovèb la di. Gen yon bandi ki fè pati baz Gran Grif. Misye rele Lodè. Sitwayen sa tonbe. Men, fò m ta gade byen pou m wè ak ki bal yo ouvè tèt misye paske misye tonbe atè a, misye gen yon chemiz wouj sou li, li genyen yon bout chòt ble sou li. Epi, de bra louvri, tèt li ouvè. Foto sa a di kèk bagay. Si pa egzanp w ap gade yon foto konsa, ou di, Woy! Gade kòman y ap touye moun nan peyi Dayiti. Men, lè w al chache enfòmasyon pou w konn kiyès ki lodè a, w ap wè, ebyen, se yon moun ki merite mouri. Paske lodè sa a, misye fè anpil krim. Se misye ki lakòz nèg gran grif yo ap pote boure maten midi e swa nan ti rivyè. Misye sa a, outre ke li se yon eklerè, men li se yon chèf de gang, yon kriminèl notwa, ki touye lè l vle, ki fè sa l vle lè l vle. W ap wè, atravè foto ki ap sikile, Sou rezo sosyo, gen yon gwo manch. E nan chajè manch sila, gen yon etikèt Barbancourt. Men, lè w di lodè, sa vle di misye se yon lodè l ye. Misye pa pè anyen, depi l pase yon kote, se ravaje l ravaje. Ebyen, yo met bagay nan men misye. Lapolis mete bagay nan men misye. Men sa pa rete la non, paske misye pa mouri pou kont li. M kwè genyen 2 lòt sòlda ki mouri ansanm avèk misye. Men kòm misye se non l ki plis fè it, ebyen se de li y ap pale. Ou konn sa k bèl la? Nèg yo toujou kwè nan dyab. Yo kwè nan pwen yo bay sa yo. Men, pa bliye pwen an se pa chak jou l ap avè w paske gen yon grenn bagay pou w konprann, w ap touye moun, w ap sakrifye moun, gen yon lè pwen an pral kite w. Paske nèg ki gen pi bon pwen an, se nèg ki pi saj la. Ou konprann? se nèg sa yo pap ka fè anyen. Men tan ke nap vèse san, ebyen gon lè kap rive, dyab ou gen sou ou a pral kite w. Wap gade pou wè misye gen mouchwa wouj li sou li, mare ponyèt li, hein, mouchwa ble, epi misye konprann ke li pa tap pèdi batay. Ebyen, lodè pèdi batay. Nèg yo mete zam nan sou lodè kareman wi. Men mezanmi ki zam sa pou moun ki konnen l? Zam sa, mwen kwè, li sanble yon galil. Oubyen yon M4. Moun ki konn zam sa byen, ya di m ki zam li ye. Brèf! Men sa pa rete la non paske nèg yo parèt an gwo bout bèt. Nèg yo kòmanse ap tire la nan Ti Rivyè. Bandi yo fache. Depi yon grenn tonbe papa, nèg yo ap nève. E pa bliye nèg yo gen gwo bagay nan men yo. Nèg yo kòmanse ap batay ansanm avèk lapolis la. O pwen ke, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Lapolis mande ranfò. Ebyen si lapolis mande ranfò, nou swete ke yo pa pran tan pou ranfò rive osi vit. Ok paske nèg sa yo daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ebyen se 2 nèg ki bay anpil pwoblèm. Lodè, ou devan. M pa konn si lòt nèg yo ap dèyè, men ou menm ou devan toujou. Nan apèl nominal k ap fèt, tu vas pas même dire absent. Parce que t'es pas là, les autres vont dire absent à ta place. Allez-y pour d'autres informations. Yè nou te fon ti pale de batay Vitelòm avèk nèg 400 mawozo nou konnen kòman bagay yo rèd men pou jounen Samdi a m ta kapab di ba la te fon ti kalme tou piti onivo de la Croix des Bouquets o pwen ke sikilasyon te reprann. Timidman, o nivo de la zòn. Men tande byen, gon seri de zòn nan Pòtoprens, depi w ap pase ladan yo, fò w fè trè atansyon. Se kòm si s on zòn e traktè fin pase ladan l, epi pa gen anyen ki rete ankò. Mesye mwen m ap gade yon seri de bagay nan Pòtoprens. M gen chans mwen m fon pase nan plenn nan. Yè m te fon pase nan Duvivye, mwen pase b zòn Boulvar Ameriken, mwen pase anpil lòt kote, m pase devan Jakome an tou. Gen nèg si yo te konnen papa yo ta pral tann mwen. Men podyab. M pase devan Asyeri. Epi m fè kèk konsta. Pòtoprens fini. Osi senp ke sa. Pòtoprens fini pa gen anyen ankò ki rete nan Pòtoprens. Si yon moun ou te pati sa fè 10 an e ke jounen jodi a la ou ta gen chans antre nan Pòtoprens w ap di sa se pa Pòtoprens paske pa gen anyen ankò ki rete nan Pòtoprens. Petyonvil se la menm choz. Dèlma pi mal. W ap gade pou wè zòn aviyasyon an la sa se pa pale. Ou wè 17 oktòb kòman sa te pase nan aviyasyon paske se pi limondis ki genyen donk sa vle di. Bagay yo vrèman grav nan peyi Dayiti. Bagay yo pa grav sèlman sou plan sosyal, sou plan ekonomik. Men, sou plan sekirite a, m ta kapab di bagay la li vrèman degrade. Paske ann imajine, lapolis arete yon moun, epi, lè w gade w wè de twa nèg la, kagoul nan tèt yo la, nèg yo antre nan komisarya a, mas yo nan men yo, yo kase baryè a, yo pran. Moun sa la polis arete. E la polis pa ka fè anyen. Bon, sa w di tèt ou la? Sa w di tèt ou? Hein? Sa pase m kwè dan departement de l'Artibonite. Men se triste pou w ap gade yon sòt de imaj konsa. Sa pwovoke anpil pwoblèm. Donk antouka mesye, bagay yo grav nan peyi Dayiti. E gon bagay pou nou konprann. A chak fwa jan de sitiyasyon sa yo rive, nèg ki nasyonalis yo fòn pale. Nèg ki nasyonalis yo nou pa kab sèlman rete ap di, o, fò lapolis fè, e nou menm nou pa nan fòs entènasyonal k ap vin okipe nou. Men gon grenn bagay pou nou konprann pèp ayisyen. Tout nèg ou wè k ap pale nan radyo, sitou Politisyen yo kap di yo pa vle fòs entènasyonal, mwen menm pa gen moun ki konn pozisyon m non sou kesyon sa. Men map fè yon ti ilistrasyon pou nou tou piti obyen yon ti rezònman tou piti. Tande byen la famiy. Nèg la nan politik, Etazini di w li koupe viza l ba w. Tande byen. Nèg la nan politik, l al nan eleksyon, rezilta bloke. Kiyès ki vin bay rezilta? Lèzetazini. Bon tande byen banm di nou yon bagay. Kiyès ki ba nou Mateli? Kiyès ki ba nou Mateli? E pa Etazini? Nou bloke. Nou mete barikad sou Jovenel. Nou preske mete Jovenel deyò. Eske Jovenel te ale? Non li pat ale. Kiyès ki te kenbe Jovenel toujou? Pozem kesyon. Nèg yo fè eleksyon, ou gen pou wè nèg ki te dezyèm, ameriken di li katriyèm. Sak te twazyèm, ameriken di se li k prezidan. Bon nou aksepte. Nèg yo parèt la, tout sa yo di se sa. Nou pa ka jwenn konpwomi politik, nèg yo parèt la se yo k ap ba nou konpwomi. E la, w ap pale de souverènte. Je n'ai pas compris! Je n'ai pas compris Emisyon sa m panse ke se yon veritable melting pot Son veritable melting pot Paske m gen anpil ti dosye m pral pale ladann Donk lapolis ou gen bagay nan men w Paske gen nèg ki di ke depi lapolis la jwenn bon jan ankadreman Li jwenn zam, li jwenn lòt minisyon L ap kapab batay ak bandi yo Humm tèt chaje Men antouka mesye, fò nèg yo gen bon blende nan men yo tou. Fò nèg yo gen bon bagay nan men yo tou. N a gentan fè deba sou kesyon sa yo. Men, m gen plizyè pwen ke m ap debat avèk nou. Jounen jodi a la a, m wè gen yon pakèt nèg ki t ap pale. Avan m atake dosye sa a, fò m di anpil youtubè, fèt atansyon a vou. Paske. Menm lè rezo sosyo a se yon bagay ki kapab fè moun afole, men an nou mete tit videyo yo ak sa ki nan emisyon an, ak kontni ki nan emisyon an. Sa ka rive yon nèg ou mete yon tit rafole jisteman pou kapab fè anpil vizyonaj. Se sa. Men. Gen nèg tou ki pa aksepte a sa. Gen nèg tou ki anpe jalou de sa. Pa egzanp, m pa vle pale de sitwayen sa non paske sa ka rive m pale de li epi w tande yo fèmen chèn mwen. Gon moun ki mouri, on atis ki mouri. M pa lonmen non moun non. Atis sa son atis ke mwen renmen anpil. Dayè, atis sa ta al non radyo. M ap travay. Li fin fè yon emisyon m pran tan m chita m tande l. Lè misye fin pale m di waw, tu es fantastique man. Ou gon kote subliminal lakay ou. Misye dim ah monchè merci anpil ankourajman ou nan mprann tankou yon kritik map travay plus poum rive misye te epatem epi mte gon emisyon mkonn ap fè mdi ekoute atis la eske ou ka banm de twa jingle li di ah monchè bon se pou nou mye pou nou map travay epi misye vini lbanm de twa jingle depi lèsa mgon konsiderasyon tout afè patikilye pou atis sila. Atis la vin mouri. Nan konsè sa li tap bay tout sal te gen tout jil pou ayiti. Sa fè du byen. Avèk drapo ayiti sa fè du byen. Aprè lanmò li gen anpil deba ki ap fèt nan sosyete a euh pa tann lè moun mouri pou nou ba yo love. Men banm di nou yon bagay mwen menm. M bay moun love moun ki vle pran love nan menm. Ou pa sipoze ap bay yon moun love ki pa twò entèrese ak love ou a. Gen yon atis, m kwè swa sou tiktok ou sou facebook oubyen instagram konsa, misye pale, alò se pa yon atis non, yon nèg ki konn ap fè emisyon, yon konfrè byen sur. Misye fè yon rale pou l di ke, bon tande byen, imedyatman genyen sa n ta kapab rele yon konsiderasyon toutafè patikilye pou yon artiste ebyen sa prouve tout senpleman ke kouran an pase yo deja bay atis la love la kant yon atis rive nan yon bal epi fanatik yo rive anvan atis la pa egzanp ou pran le ka de new look new look pral jwe yon bal lè w gade ou wè dè santèn de moun kanpe devan yap tann li mwen menm new look fèm fè jalou wi m gon zanmi m ki gen mennaj li mennaj la al nan new look san zanmi an salye atò pou yo ka rive devan bnn nan. Pou yo di Arly m renmen w anpil. M rive yon kote Nu Look ap jwe lè m gade m wè nenpòt 100 fanm a telefòn nan men yo Arly cheri mon amour Ki love pou yo ba yo ankò? Lave pou yo lave pye yo? M ta renmen konnen. Lè pa egzanp atis la sòti yon mizik nan yon jou mizik la fè yon milyon de vu sur la plateforme de téléchargement YouTube kiyès ki gade l souple? Se latino? M ta renmen konnen kiyès ki gade l wi. Lè w al nan kòmantè yo, pifò kòmantè yo se pa kreyòl yo ye? Kòmsi yo pa ankouraje atis yo toujou? Faites attention à vous. Faites attention à vous. Mwen menm, yo gentan ban m love pa m nan deja. Paske depi yon moun rele m li felisite m pou t sa m ap fè a, li ban m love la. Konsa tou l rele m li kritike m pou l di m sa a pa bon, li gentan ban m love la. Eske n konprann? Kounye a la, gen anpil atis lè w ba yo love la, lè w di yo an n fè yon foto ansanm yo di w ah c'est super. Yo ba w love la tankou yon jwè foutbòl epi yo bezwen signature jwè a. Kounye a la gen yon bagay, gen yon pakèt atis, m pap fè pèsonalite men nou konnen yo, nou konnen yo, yo pretansye. Gen atis, moun manyen yo, yo siye kote moun nan manyen an. Hein! Yo retire rad la sou yo. Epi sa n ap di m la a? Nou menm tou nan endistri a, nou ipokrit. Anpil nan nou anpeche lòt avanse. Hein! Anpil gwo artiste pa vle epole jeune artiste yo. Bon kounya la kòman nou vle pou moun ba nou love pandan ke tout moun wè nou nan ipokrizi. M ta pale wi. M ta pale wi kounya bon m vin sou dosye anpil chèn youtube yo fèmen paske yo estime ke tit yo twò afole, miniature yo twò afole. Se vre sa ka rive petèt paske dans la mort ou pa kapab pwovoke tout sa, ou mete mikaben nan sèkèy patati patata brèf sa ka rive paske se se rezo sosyo nèg la bezwen fè vyouz. Men, èske sa sifi pou w fèmen yon chanèl yon moun? Nou fè yon kleng, pa vre? Epi, nou deside pou nou tape moun. M pa gen pwoblèm. Men mesye, mesye! Imajine kèlken ki ap pase katran ap karese yon chèn ki rive a 310 ka, sètadi 310 mil pèsòn. Ekoute byen mes frères! Men m pa ta kwè yon bon maten mesye. Nou ta kapab rele nèg a wi oubyen nou fon kòmantè nou mande YouTube pou kapab siprime youn nan video yo epi lè yo siprime youn nan video yo nèg a aranje l petèt ke li menm la di l et pou kont li lòt video ki pa an konfòmite ak lalwa YouTube. Eske n konprann? Men! Fon w kò! Epi non tape nèg yo konsa, sa fè mal. Fò m di ke Madan Mikaben pase devan la a, se yon trè bòn inisyativ yo gentan mete yon kont sou pye la a. Epi pou kapab ranmase kichòy. Men gen moun ki pa t dakò. Gen anpil moun nan fanmi Mikaben ki pa t fin dakò. Men madanm nan ka estime ke se yon trè bòn inisyativ paske se li menm ki ta Mikaben. Eske n konprann? Yo deja ranmase anpil kichòy. M kwè Kesnel Dorlean bay 1500 dola. Kesnel, bravo! Un très bon geste! Ça fait du bien de savoir tout ça! Jimmy Danger pran bala l fè l fè blag. Li di, Vye Kesnel k ap keyi koulèv nan peyi Brezil. E pa vre non Jimmy papa! Kesnel ap fè anpil bon bagay serye wi brother! Men, ou menm tou Jimmy fò w bay yon bagay wi papa! Pase son w gran nèg ou ye ou nan chanm 16 la m konnen chanm 16 la gen anpil bagay ladann ok e mwen k poko gen bagay nan menm brother ki fè mwen m poko ka bay anyen men si m gen yon moun serye la yon gwo vip k vle yon bagay ban mwen la m ka di map mete tou eske n konprann brèf nap fèmen dosye sa m swete ke ti kòmantè m fè sou aksyon ekip sa poze a sa pa deranje pèsòn paske je suis pa la pou blese akikonk. N'est-ce pas? Bon, m gon ti dosye la m pral fèmen avèk li la famille se konsènan kèlke video ki fon bòz sur les réseaux sociaux. D'abord, à travers yon video de TikTok, on voit deux policières, bèl ti moun, hay! m anvi di bèl ti diri san pay, men gen youn nan yo se te mennaj yon moun mwen konnen. E depi lè video sa pran lari mwen m defann polisye sa yo. M pa bezwen anyen an retou non, men m defann yo paske se pa verite. Pou mwen se pa verite. Jiske la m ka twonpe m men pou mwen se pa verite. On y vwa 2 polisyè. Medam y ap danse, y ap kale ti kò yo. Men gen yon grenn ti kritik m ap fè, tou piti. Ou te ka fè tèt ou plezi, ou fè ti videyo pou w mete sou telefòn ou. Men Pou l ale sou tiktok ou son policière m pa fin twò wè li de bon ton. Bon anpil moun ka estime efò yo enjoy yo tou men nou te kapab fè l on lòt jan petèt polisye a te ka sou pòs tankou jan Vlek konn fè a lè l ap fè video cha l di mesye nèg yo manke Vlek nan kò nou wi m pa gen pwoblèm ak sa ou konprann e medam yo fin enjoy yo yon ti tan aprè gon video ki parèt trè viral sou lè rezo sosyo. Videyo kote ke 2 moun ap enjoy yo. Alò e pa 2 fi non. Ni se pa 2 garçon. On fi ak on garçon. Men la fi qu'on retrouve à travers la vidéo, anpil moun asimile l ak polisyè sa. M te deja fè anpil deba ak yon seri de pwòch pou m di se pa vre. Paske lè m gade 2 moun sa yo, genyen de lwen yon similitid. Lè w gade. Men, si w ap vize byen mezanmi, fò w wè yo pa gen menm tip de cheve, fòm tèt yo pa ale nan menm sans, gen youn ki parèt yon ti jan won, gen youn ki parèt yon ti jan m pa konnen oval byen sur, epi se pa la menm choz. Kounye a gen yon grenn bagay ou pral konprann. Kòman fè yon moun ki ta polisyè souple? Sèl si se ta yon bandi an pèsòn. Pou yon polisyè pou l aksepte pou yon moun ap filme l konsa e li wè y ap filme l. Tande byen wi mezanmi! Pou l ta wè y ap filme l pou l aksepte ke y ap filme l, li pa konn sa yo pral fè avèk videyo a. Sa a mesye! Moun nan te pase nan lapolis l al pran fòmasyon. M pa kwè menm lè moun nan ta fou l ta anraje pou l ta aksepte. yon bagay konsa. Sa se anpil kòmantè, anpil analiz, anpil paramèt n ap analize sou kestyon an. M trè kontan ke polisyè sa li menm li vini avèk videyo sa pou l demanti, pou l koupe kou ak tout enfòmasyon k ap sikile kòm kwa se ta li menm. Bravo ma fille! Bonjou, bonswa tout moun. Sa pral depan de lè n ap tande m nan e kote ke n ap tande m nan. Gen yon video kap sikile sou tout rezo sosyo a, an konprenan ke mwen menm, etan ke polisyè, yo di ke map sèks avèk yon moun ke mwen nan fèmen. Mwen chwazi fè video sa pou m demanti nou. Video sa, li pat mwen, li pa mwen, e li pap janm mwen. pou jiskaske Jezi vini oubyen mwen menm mwen ajoune avan l vini. Ke Bondye kontinye beni m nan fason ke l beni m. Ya, m fon video a uniform TikTok. Yo pran sou statut m ok, sa pase yo publiye l. Certes, j'assume ma responsabilité. Men, videyo sa nap pran, nap fè pwopagann, nap di se mwen menm ki ladan l. Nou gentan fè l. M aksepte l. Bondye ap ban m kouraj pou m viv nan peyi a toujou. M ap rete. Pa gen pwoblèm. Sèl sa m ap di nou, videyo sa pa mwen menm, m di nou li ankò, e l pap janm mwen menm. Se sa m te gen pou m di nou. Mèsi. Sèlman nou wè m? Ok. Mèsi anpil la sosyete. Bondye beni nou. Mesi on bel ti policier konsa hein poul ta al nan bagay sa non monche moun yo ka enjoy yo men yo enjoy yo a mari yo yo enjoy yo a menaj yo konsa tou si yo pa gen menaj bon yo ka gen anpil neg kap koze ou konprann men lè w gad on ti policier konsa bel ti moun ou konprann e pa kem renmen non men si moun nan fem on aproch sa vle di mwen. M gen dwa konprann? M pa konnen sa m pral di men aparaman se yon bèl timoun. Brèf, e piga moun mwen yo fè jalou non. E m pral kite nou. Men ban m di nou yon bagay. Nan peyi Dayiti, yo pa mal pou sal imaj moun. Mwen menm, nèg sal imaj mwen. Alò yo tante sal imaj mwen paske yo pa ka fè l. Ou konn kòman yo sal imaj ou? Lè yo sal imaj ou, se lè sa w fè a. yo di l. Men si m pa fè yon bagay yon nèg di l, ou pa kab sal imaj mwen. Si yon nèg di m gang, kòman w ta fè sal imaj mwen? Ou pa sal imaj mwen. Ou pale, ou pale, petèt de twa moun ka tande, moun yo di, o, misye te nan bagay sa a. Men konsa tou, se dè milye k ap di, non, se pa vre sa misye di a. Èske nou konprann? Donk, toujou viv jan nou ap viv la, fèt atansyon avou, e pa bliye m toujou di nou sa chak jou, rezo sosyo, Très fragile Moi je suis pas sur Facebook Alors se pa m pa sou Facebook non Foto m pa drive Fò w moun zanmi m anpil Pou k konnen m Sa k te deja konnen m yo konnen m Men Paske m konprann nan peyi sa Gen de Konplo yo ka fè Non maten yo ka fini avè w Atansyon Ankò yn fwa Antouka mèsi la fami Kòm toujou.